Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nou sòm le lundi 13 mars 2023 eske tout bagay anfòm pou chak grenn moun kap tande chanèl sila deja trè bòn semèn an notre konpayi lè jan ki sont a letranje eh bòn semèn bon travay sa rekòmans byen sûr paske weekend fini bon tande nou yè mwen angaje yon diskisyon pandan kelke minit avèk yon zanmi ki nan entènasyonal la. E m te eseye fè tou sa m kapab pou te kapab konvenk li paske li te gen yon lide nan tèt li ki ante l. E sèt pèsòn la el ma akize de travaye a la solde de yon moun ki rele Izo nan Vilaj de Dye. Men kote mwen vin wè ke kòm si akizasyon li an menm li menm tou li pa vini avèk de prèv sou akizasyon li an se pa le senp le fè ke li asosye mwen avèk TT e Morvan. Dizan ke nou fè ekip. J'ai jamais parlé à TT. J'ai jamais parlé à un homme qui s'appelle Morvan. E mwen menm avèk mesye sa yo nou pa gen menm konsepsyon. Nou kab fè menm travay, men nou pa fè travay nou nan menm sans. Sa kapab rive ou di ke gwoup sa a sanble l ap travay pou tèl gwoup. Gwoup sa l ap travay pou tèl gwoup. Se pa ditou la menm choz. E Morvan di w li menm li pa nan travay jounalistik. Se gwo vwa l ap fè, l ap lage. E lòt bagay. M te di l ke, ekoute, m pa wè rezon paske m konprann ke ou trè nostaljik. Men, nostalji w lan, ou pa ka kòmsi konprann ke se nou menm ki lakòz. Paske nou menm ki nan rezo a, nou menm ki ap pale sou rezo, Nou fè travay nou jan nou te kapab. Paske jounen jodi a la a, sitwayen sa li alèz pou l pale avèk mwen paske il m'a dit ke li menm li aletranje, l'ap pran plezi l. E nan moman n'ap pale a kòmsi son sitwayen ki li menm ap enjoy li. Ò mwen menm, mwen an Ayiti m kache yon kote. Pandan w akize m kòm moun ki ap travay pou Izo, men se menm gwoup sa yo ki yo menm, dèyè yon seri de akizasyon kòm kwa mwen ap sipòte G9. Se menm gwoup sa yo, si pa malè RL Prod ta chape, li tonbe nan mitan yo, a monchè yo t ap fè fèt. Kounye a la a, sa vin pwouve yon sèten dekourajman pa bò kote m. Men kòm s on grenn moun, li pa opluryèl, se pa yon akizasyon ki opluryèl. E menm si ta gen yon ti gwoup, ekoute, nou ta pral fè yon ekwasyon la pou n wè èske, Moun ki fè akizasyon sa yo, èske yo plis, èske yo nan 200 mil? Lè sa n t ap tou oblije pliye zèl nou pou n di nou kanpe, nou bay vag paske sa se fwi travay nou an. Sa kontijan ezite mwen, se par le fait que ce citoyen là me dit men m t ap swiv ou lontan depi lè w nan Scoop e lè w fèk monte sou rezo a m te renmen w men kounya m wè kòmsi ou bay gang yo plis valè ke lapolis. M te di l m ta renmen wè prèv. Epi lòt bagay se ke jounen jodi a la par le simple fait ke gen des enfòmasyon ki bay a chak fwa ke lapolis al mezire l avèk gang yo, lapolis konn eswiye defèt. Kounye a la, sitwayen an voye pye, li di ke se pwopagand n ap fè pou gang. Ou pa konprann non. Men yon grenn bagay m vle nou konprann. Lè lapolis te arete yon seri de gang. Lè l te met men sou yo, nou te bat bravo. Nou bat bravo. Lè lapolis mete dòmi nan je yon seri de ti vòlè, lè yo te arete Anèl, lè yo te touye Anèl, m kwè m se premye medya ki te di men mechan sa yo pran l. Lè Odma te tonbe, nou menm nou pa t kwè. Anpil nan nou pa t kwè. E m te di nou ke Odma mouri. Men kòman Odma mouri. Lè te gen mobilizasyon pou te manje Odma, nou te kanpe an kwa. Nou menm nan rezo sosyo, nou te gen yon seri de enfòmasyon ke nou te konn ap bay. Lè sa a, nou te bon zanmi lapolis. Nou te renmen lapolis. Lè Izo nan Vilaj de Dye te kanpe l te touye plizyè nèg Nan la polis la. Nèg ki te fè kout san ki di ap bay vag. Bagay sa yo. Se nou menm ki te la. Nou tap difize de zenfòmasyon. Konprann byen wi. Kounya la. Men sa pou konprann mon ami. Figure vous bien. Map mande m. Eske moun sa yo. Pa egzanp. Euh. Se ap yon fyète pou nou pou nou wè lapolis devan pèp la dèyè. Men jan bagay la ye la bon, lapolis pa p janm devan pou pèp la dèyè non. Se lè pèp la wè lapolis ap fè travay li tout bon vre, lapolis ap devan, l ap dèyè. Se lè yon moun al pote plent nan lapolis pou yon chèf de gang e enfòmasyon sa l ap rete konfidansyèl, lè sa a moun ap kolabore tout bon vre ak lapolis. Konprann byen sa m ap di w la wi. Gen anpil nèg ki nan lapolis la ki vle travay. Men gon pakèt ki vle dekòde kounya la zanmim fò ta pale avèk polisye sa yo tou gadon nèg la yo pran nan gang vitelòm kouzen vitelòm sa w di pou yo vye frè sa w di pou yo kounya banm di nou bagay nap tou antre nan enfòmasyon yo yè se te 12 Mars 2023 Ou pa sonje sa k te pase an 2021 12 mars 2021 Operasyon al fèt pou nèg yo antre nan Vilaj de Dye Konbyen swat ki mouri Kisa nèg izo yo te fè avèk yo Nèg yo fè bèl fèt nèg yo bagay Jounen jodi a la a dat sa yo se de dat ki pase sou silans O pwen ke Gen anpil nèg ki sèmante yo p ap rete nan lapolis Nèg yo Fache? Ki sa k te fèt zanmi m nan lè sa a? Pske m gen repons pou nou tout. Leon Charles, il etè le kòmandan an chèf de lapolis alepòk. Genyen senk kadav, alò se sa yo di nou, ki te nan vilaj la. Men, nèg yo, apre yo fin fè tout sa yo te fè, yo krache sou kadav yo, yo antere yo anndan. Fanmi yo pa t ka jwenn kò yo. Oh! Vye frè m nan, Léon Charles te al negosye pou pran cha a nan men nèg yo. Sa vle di, cha la li te pi enpòtan ke kadav polisye yo. Eske nou nan sitiyasyon pou n defann moun ki pa konn valè tèt yo? Anpil fwa polisye yo ap fè mouvman, nou ta anvi kanpe dèyè mouvman an. Men mouvman an, li pa kapab ale lwen. Se de bagay politik nou anvi wè k ap fèt. Mouvman Fantom nan, anpil moun te kòmanse joure nou pou di ke o o nou kanpe n ap bay gang sa yo lapawòl. Konprann byen. E se te la pou revandikasyon polisye yo te pase. Kounye a la a, apre tou sa k te pase nan Vilaj de Dye an, vin gen lòt egzaksyon ki fèt sou polisye. Polisye ap mouri chak jou. Nèg ap touye polisye pasi pala. Kisa Ariel janm di vye frè? Kisa Frantz Elbe janm di? Kisa CSPN nan janm di? Or se nou menm ki ap brave danje nap pale chak jou pou yo. Nal kot manman yo, nal kot papa yo, nap bay entèvyou. M ta renmen ou di nou lè yon gang tonbe eske nou konn al kote manmanl, papal pou nou ba yo pale. Konprann byen wi, map pale avè w klè. Kounya sa fin pase. Jodi a ta dwe yon jou de refleksyon. Paske sa fè 2 zan e bagay la te tèlman grav nan peyi an kote ke nèg yo fin fè sa. Ebyen prezidan li menm ki te yon ti jan parèt pasif sou kesyon bandi ki tap vale tèren nan peyi a. Ebyen 7 jiyè nan menm ane sa nou sonje sak te rive l. Konprann. Kounya la m pral ba nou. Si l ta de yon jou de refleksyon, nèg yo pa ka al pote tèt yo, al bay bandi nan nenpòt ki fason. Mwen m di nèg yo sa chak jou. Ekoute byen. Si gen yon operasyon k ap fèt, ke li fèt an byen. E ban m di w byen, kèlkeswa veyikil lapolis ki ap pase nan zòn sa yo, fòk li kanpe sou batay. Tande byen sa m ap di nou an wi. Kèlkeswa veyikil lapolis k ap pase nan zòn nan, fò l kanpe sou batay. Paske ti tanyen, gen anpil nèg ame Nan Kanaran gen anpil nèg ame. Si yon ti cha ap pase, fò l ka kanpe sou batay. E se la a nou ban m rezon sou anpil peyi ki nan kominote entènasyonal la. Y ap vann nou sa a mezanmi. Omwen, yo ta ba nou bon bagay. Yo ta ba nou bon bagay. Nou wè sa k te pase. E m fin fè emisyon an gen yon pakèt nèg ki di yo gen dout. Kounye a, men sa pou nou konprann. Men sa m vle nou konprann nan wi. Mwen pa vle ke. pou la polis li menm alò se polisye la pou ya bat sak pay la o lye pou yo tape chwal la le komandan chef de la polis li konnen kote nèg kanaran yo ye li konnen kote nèg ti tanyen yo ye kounye a la si pou fè chemen pou kapab rive jwenn yo pa gen okenn pwoblèm men kounye a la sa pou la polis evite fòl evite domaj paske se li ki fòs legal la se li ki la pou pwoteje e sèvi. Bon banm di w bagay, si m nan yon tunèl, tande byen sa map di nou an, gen yon gwoup de bandi anlè, e lapolis nan do m, ki kote pou m fè? E pa bak pou m fè, pou m al jwenn lapolis, paske m konnen yo la pou pwoteje e sèvi. Si yon bandi di m kouche, m konnen m pou lamò wi, men si lapolis di m kouche, lap fè fouy. Si m son move grenn, lap arete m. Men m konnen m mete nan tèt mwen ke lapolis lan, polisye a pa ka fizye m. E sa k fè si pou m gen yon relasyon, m ap genyen l, oubyen si m gen yon atachman, m ap genyen l pou polisye yo. Men, mezanmi, jan bagay la ye la a, èske m ko ka di m ap bat bravo pou lapolis? Non! Non, paske bagay la se yon enstitisyon ki sende. ki fraktire. Kounye a men sa k pase. Gon w gwoup de moun ki t ap preche levanjil. M pa konn si se ame selès. Moun sa yo non ti tou. Y ap preche avèk bayo nan men yo la a, m kwè se nan zòn Kanaran. Apre zak la fin pase a, polisye ki te nan cha yo, paske yo di m ke polisye yo pa t sou batay. Se nèg yo ki te sou batay. Lè yo tire sou cha a, gon w machin ki tou pre a, m kwè ki te gen dife ladan li. Epi cha la, gen materyèl ki vin rekipere cha la. Ok. Kounye a. Apre sa, lapolis fache. Lapolis vin avèk anjen lou pou kraze kèk kay nan zòn nan epi ap lage kèk bagay la. Nòmal. Men, e moun sa yo ki yo menm nan zòn nan? Ti malere sa yo, kounye a yo ta kapab di se de moun ki doubleman kapab viktim paske bandi ap ba yo pwoblèm. epi kant la polis vini la polis ap frape. Yeah yeah yeah Mezanmi nou wè nou wè video a Pandan nou poze nou kanade nou poze nou nou wè dega Traktè a vin fè pandan setan yo pala Avèk 2 taliban yo Nou tande nou tande bal yap tire sou nou la Ra ra Nou pap di anyen. Men sa Jacques konnen depi DG Jeff met pye l atè pral gen bly. De General Jeff bay lod nou pran sa. Pral gen bly. Nou tande wè sa lap fè nou byen gad video a nou wè li. Gen ti video nap fè nap tire avèl. Wè li yap yap kraze kay pou nou kanaran nou menm se levanjil pèp la ap bay nou pa nan tire bal. Levanjil kap bay. Pandan yap fè makak. Yo konnen tout ti vis nou ye. Bon jodi dimanche yo pa gen anyen pou yo fè. Yo kite kote mò a yo vin kreye bò sèkèy la. Bondye fè. Ou konprann kounya moun sa yo pa gen kote pou yo ale. Eske w tande la nan bon repo gen yon pakèt moun ki kòmanse kite paske yo tande pral gen gè. Nan kanaran la moun nou wè k rete yo se moun ki pa gen kote pou yo ale menm wi mezanmi. E gen anpil moun anba a toujou. Eske lapolis kapab nik vini pou l di bon l ap kraze kanaran plat. Non! N ap di moun yo omwen. Prete nou zòn nan. Prete nou zòn nan. Kounye a la, lò, menm lò ta mande moun sa yo pou yo sòti, èske avèk pouvwa chèf de gang sa yo genyen, moun sa yo kapab sòti konsa konsa? Si lapolis la nik pase sou radyo la l di, bon, m bay moun Kanaran vennkatrè pou yo kite lotbò a, pa gen okenn moun k ap ka sòti. M ba n garanti, pa gen okenn moun k ap ka sòti. Bandi ap di yo nou an otaj ansanm avèk mwen. Ah bagay yo rèd. Bagay yo rèd. Ou konprann? Kounye a la a, sa k ap fèt la fò n konprann li. Nèg yo tèlman kontan. Se nou menm wi ki pa gen memwa. Nèg yo sonje 12 mas 2021 an e o pwen ke yo vin m ta kapab di atake lapolis Nan zòn sa a, epi, kounye a la a, nèg yo ap fete. Apre yo fin fè sa, se pil kòb ameriken, zam sou yo, se lè Taliban, y ap fè lòbèy yo. Bon, ban m di w yon bagay, apre sa k fin pase a la, nou panse nèg sa yo t ap gen chans pou y al fè videyo? Yo t ap gen chans pou y al fè videyo? Si nou te gen yon peyi serye nou t ap fè, si nou te gen yon fòs polis, nou te ba l tou sa l mande. Nou pito fè kòripsyon. Nou pito fè tout yon seri de bagay. Valè peyi la a m panse ki te ka fè ki te ka ba nou pi bon cha ke sa Kanada ba nou an, valè peyi la a, si yo tap kowopere avèk nou, yo te kab voye sòlda ba nou, pou te kapab ede nou batay pou eradike sak gen nan peyi a la, men elas! Nou prefere ap akize moun! Men videyo a. Kraze bout ene sila. Nou gen zam nou gen lajan evidan taliban ti kanaran yo pap ka Nou gen kob pou nou mete bon pri sou nou ti lapolis a yon jou. Ou soti, y ap kidnape w. Gwoup gang sa a, si l ta konnen se ou menm ki erè l, l ap pran w. Lòt gwoup sa a, gade l ap dechire w. M gen presyon kòmsi si m ta yon kote, kòmsi si de gwoup menm ki enmi ta wè m, y ap antann yo wi. Pou yo di, a, an n separe ti sa a de. Epi kounye a la pou yon lòt kanpe, l ap akize w konsa. Mwen menm, ta ke m wè lapolis bò kote m, m gen anpil konfyans brother. Ok. Men lè lapolis la ap fè travay pa l la. Lè sa pèp ayisyen ap wèl kanpe dèyèl pap gen ankenn pwoblèm antouka merci la famille kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail pi aprè kès kon.